M gen pwoblèm ak moun kap piye leta e se pou sa m pran desizyon mwen dil fò la jistis li fè travay li on nèg ou soti pou piye leta fò yo meto on kote se wòl on jij denstriksyon on moun ki pè pa pran djòb leta. Anmweyy anmweyy wouuyy ayy. Zen pete, pri a gaye, nouvèl la toupatou, prèl pete nan gran lakou, anmwey, koz kou an 24 sou 24 la, koz kontra yo ki koupe, ti nèg lakay ak mèsenè touyel douvanjou, se koz politik pouvwa wi ki fè yo vann nonm la ak mouche. blan. Nouvèl sa gaye nan tout peyi a. Anmweyy! Nou pèdi fyète nou devan lòt yo. Bare anwo, bare anba. Fòk tout koupab yo anba kòd. Gad bagay k ap pase nan lakou lakay! Hey! Opozisyon! Hey! Sektè prive! Hey! Foli pouvwa! Hey! Machann mikwo! Èske jan l tonbe a? Pa choke yo. Ou menm, wi ou menm menm avè w m ap pale, raple w byen sa ti nèg fè nèg, Bondye ri sa. Akoz de ou, yo pete zye l, kase tèt li, pye l, ponyèt li, tout zo nan kòt li. Poutèt kisa? Poutèt yon manda. pèp la te bali koz nou pa jwenn avantaj pa nou gade kòman nou rezime lavi l anmweyy anmweyy gad yon kout bwa madan Marcel jouk kilè na va konprann ke nou se yon sèl malgre tou jouk kilè na va konprann ke se nou sèl Ki mye plase pou retire Ayiti nan sa l ye a? Jouk kilè? Antouka, m ap mande jistis pou tout inosan k tonbe yo. Zanmi m, lavi tris e l kout. Nou youn pa konn kilè e kòman n ap kite ti bout tè sa a. Lè nou ta vrèman konprann ke tout bagay se pase y ap. Pase, lè nou mouri, nou pa pral avèk anyen. Lè sa a, l ap twò ta pou nou. Antouka, antouka, jan ke n toujou di l, lavi dèyè pa konn byen. Jistis e jistis ankò pou tout inosan yo. Menm se pou sa jodi a m pran responsabilite m, mwen pa ka konnen gen moun apre Bondye ki gen pouvwa pase m nan peyi a, se pou m di. Sa vle di jodi a m pran desizyon an.